Fanatik nou yo, zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, tvlakayhaiti.com kontan antre lakay ou avèk nouvèl videyo sa a. E nou pote anpil enfòmasyon pou ou, e ben sou sa k pase anndan komin Kafou medam e mesye, lapolis ap mouri nan gang, E gang menm ap mouri anndan la polis finalman kisa peyi sa a trouve e trouvel la nan kisa peyi sa a trouvel en ou jwenn anpil nèg ki polisye yo nan gang ou jwenn anpil nèg ki gang epi yo polisye al bagay yo vise vèsa hehehe antouka medam e mesye ebyen tout enfòmasyon ke nou pote pou ou la se konsènan polisye Jeff ki li menm tonbe Anba kout bal lan bandi e nan pwòp klan li, e l polisye, li nan gang, kidonk li mouri nan gang. Eske e lapolis la pral fè antèman l? Nou pa menm kwè sa paske yo pa pe jwenn kò misye, lè bandi yo touye moun nou konnen kisa yo fè. Sa vle di fin tou yo al avèk ou. Pa gen posiblite pou menm fanmi w ta jwenn yon bout zong ou pou yo ta fè antèman w. Kidonk touye ale avèk ou e se konsa sèjousi bandi yo, nèg ame yo, nèg ak zam ilegal yo yo menm yo fonksyone. N pral envite w gen detay, gen lapolis tou ki li menm mete anba kòd ebyen yon sòlda nan baz 400 Mawozo e nou konnen sòlda sa ki li menm te bay anpil pwoblèm e jodi a misye brake ak lapopo e sa w tande a la a Si misye te menm tante tirel tap mortèlman blese men se byen e dòk e se bon malchans pou li bon chans pou li misye pa mouri e la polis yo menm metel anba kòd poukò nap pale la misye pral gen poul reponn kesyon dcpj enben nou pote anpil enfòmasyon pou ou tou sou dosye Vary a la ki Babekyou enben ki li menm jiska prezan kanpe dan malgre Ariel Henry E donk ap fè ti twit a goch a dwat, anpil nèg ap fè enben fos deklarasyon men bagay yo toujou rete mangan men devan kafou. Kidonk Babekyou la a misye jiskaprezan li pa bese lèbra okontrè se kounye a towo sa a li menm li vin pi danjre devan vare. Nou pral envite w gen tout detay anndan videyo sa a. Bòn ekout, n ap tounen. Ok, an nou ale rapidman avan m ale kafou m t ap di n ke. Ann gade kèk nèg sa yo ki sou ekran an, se kiyès yo ye? Premye towo n wè la a, ke anpil nou nou konnen, ke m konn pale sou li, se nèg sa a k ap bay ti pwoblèm nan, jisteman, ki rele Ti Kabi, nan Pernye, k ap bay anpil pwoblèm ke anpil moun konnen. Anpil moun konnen, ke m konn pale n de misye deja. Gen yon towo nan mitan nèg sa yo ke m te prezante n sa fè kèlke tan, lòske m t ap denonse bandi, towo ki sou moto avèk kanson jòn nan, se misye, kanson wouj, se misye ki Dominik k ap frape nan Site Doudoun. Gen youn nan nèg sa yo, malerezman mwen pa ka poz videyo, Se saga di pou nou rezoud rapid ke m paka montre nou dirèkteman chak grenn nèg yo. Ok, toro ou wè ka telefòn nan ki gen ti tete sou li an, m pale n de misye sa fè kèlke tan. Se toro sa ki rele Jeff alyas Pipo ke m te konn pale n de li. Bon m tou ale Kafou pou m ka di nou poukisa m vini avèk dosye misye a. Paske la nou pral wè misye la ankò ke m mete nan imaj la. Misye bay anpil pwoblèm nan marasa, nan Duval, tout zòn rakèt, site Doudoune Rémy, misye bay anpil pwoblèm. Premye imaj ou wè patnè ka ti chemizèt, telefòn bò tèt li a, nan zòrèy li an. Se misye ki Jeff alyas Pipo ke m konn pale n de misye. Se yon gwo chèf gang ki fè anpil anpil aksyon nan Duval. Men, lè m denonse nèg yo, gen anpil moun ki souvan di, bon TT, ou sèlman la w ap denonse ti gang sa yo, e sesi sela. Atansyon, se yo menm ki nan lari a ki ap entimide nou. Lòt gwo nèg ak vès yo, se nan biwo yo chita. Li enpòtan pou n rive sou yo. Men nou pa wè yo vizibleman prezante nan lari an k ap kidnape moun konsa. Kounye a se nan pi wo nivo nan Leta a pou gen moun ki asime responsabilite yo. Se nan pi wo nivo nan Leta a. Pou gen moun ki pran responsabilite angajman pou ke yo frennen dezòd la, pou ale nan dwàn yo, pou kontwole pò, ayewopò, antre sòti vil la, peyi a. Nan pi wo nivo leta a pou l fè sa. Sa vle di ke ti mesye sa yo k atè a, se yo menm mwen k ak zam. Se yo kap friz malere malerèz se yo menm kap kase kay moun se yo menm kap vyole jenn fi se yo menm kap kidnape moun kem wè m gen imaj yo m afiche yo lèm afiche yo gen 2 aspè ladanl premye aspè an sèke li pèmèt lapolis gen yon ide sou anpil ladan yo paske anpil nan malandren sa yo La police bon policier fouke yo se a pati de travay TT reyalize e tout vrè policier kapab di w sa yo kapab di w kisa TT itil yo nan la repiblik sa di lè w wè ti solda fache anba live la pa okipe yo paske yo konnen kisa TT itil peyi a sou pwen sa e dezyèm moun. travay la itil. Se moun nan popilasyon sivil la ki pa nan vòlò pa nan gang e kap fwote ak bandi chak jou pa konnen kiyès yo ye e yo di ke gras ak TT nou dekouvri entèl pa bon pa bon moun gras ak TT paske nèg sa yo anpil fwa yo anba kagoul ou pa wè yo kiyès yo ye. Ebyen mwen menm. Atravè enfòmasyon fyab ke n genyen, li pèmèt nou detente nèg sa yo. Enben, Jeff ke m ap pale an, sa fè vrèman prèske ennan m ap denonse misye, lapolis pa t janm ka rive sou li. Lapolis gen imaj misye, tout bagay, men yo pa ka rive sou li. E ofinal. Avan hier soir yo rive sou misye men se pa lapolis. Jeff nap gade sou ekran an moun Duval! Jeff pa la ankò. Misye mortèlman blese. E se gang parèy li ki elimine l. Ou tande sa? Yo abandone kay yo. Gen ki kite kay yo nèt, k al viv lòt kote. Gen ki oblije ale nan pwovens trè lwen akoz mesye sa yo. Paske Jeff ke m sot montre nou la a, misye pa yon ti gason piti. Misye fè anpil anpil bagay. Enben finalman yo abat misye. Nèg yo tèlman alèz misye fin tiye moun fè tout deblozay li lotbò a epi misye al pran ti vakans li kay vwazen menm jan avèk Y ki sot pase sou ekran an toutalè a. Misye te ale an Repiblik Dominikèn. Menm jan layite d. Ma vin sou misye apre. Ki te ale an Repiblik Dominikèn, misye retounen. E pandan misye retounen, nèg yo fè tèt misye. E sa fè kèk tan, lanmò sanjou te mande pou egzekite misye deja. Dominique tap tiye misye deja men Y pat vle rezon an senp Y pat vle se paske m te di map kòmanse ak dosye sa m anndan kafou m anndan kafou paske m pral fon ti pale sou sa sepandan avan m ale kafou. M pral montre nou nan ki nivo yon seri de nèg isi ap pase pèp la nan betiz. E gen bagay ou pa fin konprann bon. M pa kwè M te wè twit sa Jojo Lòkè te pataje li tou. M pa kwè misye ap pataje bagay ki pa ok. Kòman w imajine ke. Depi yon bon tan la nou pa gen gaz. Ki donk gaz la bloke paske gen yon ekip nèg ak zam ki deside yo bloke Varreux. Se sa yo di. Men bloke Varreux a pa gen anyen pou wè avèk revandikasyon pèp. Se G9 ki bezwen fè lajan ak pouvwa an plas la. yo bloke Varreux. Dans un premier temps, gen negosyasyon k al fèt pou nèg yo debloke Varreux, poul boukannen li menm te deside debloke Varreux. E se la wi konsekans federasyon gang nan wi. Si se te pou poul boukannen, Varreux t ap debloke. Paske. Nan negosyasyon pouvwa ak nèg yo, pouvwa a te deside bay nèg yo sèlman 10 milyon de goud. Ko wè blofè ki rele minis defans, kòman mouche rele Ednòl Jozèf ta plede. Bon jan monpe nèg je yo chèch konsa nan peyi a non. Sa di pou l boukannen li menm, si se te pou misye sèlman, Varreux t ap debloke sa fè lontan. Nèg yo negosye pou 10 milyon de goud pou l boukan an te aksepte l. Misye te dakò l. Alòske lòt gwo potanta, gwo tori an nan je nèf yo, yo pa dakò. Mikanò, Iska an patikilye, nèg yo pa dakò. Nèg yo egzije de preferans. Bloke leta, leta wi, nèg ak zam bloke leta. Paske leta pa gen moun. Paske lè yo di chèf deta, son gwo bagay li ye. Nan gwo bagay, men pa gen chèf deta. Kounye a nou gonto wot vin la, nou pa konn kote l soti. Se nou wè l la. Se premye minis prezidan. Men l pap dirije anyen. E gon zanmi t di talè a, monchè TT m regrèt lè Lambert te pran desizyon pou l te pran pouvwa a aprè bay Jovenel pito l te pran li. M di bon menm bagay yo misye di non monchè Lambert te ka miyò ti granmoun nan wi. Enben nou pa konnen. Mande yo. Pavre Tacha? Tande byen. Ebyen. Le fè ke pa gen otorite de leta, de twa nèg deside pou yo bloke leta, pou yo bloke yon sosyete, pretextan ke yo gen zam, kòm si leta li menm li pa gen zam. La nou vin konprann se jwèt koken kap fèt, se mouvman grenn 5, se yon fason pou nèg yo ka di ke bon, wi nou pa kapab vre, etc. Fòk blan vin ede nou. Men blan pap vin ede nou vre. Nèg yo bezwen blan vini pou yo kapab konsolide pouvwa yo, fasilite ke yo fè plis tan posib sou pouvwa a, jiskaske yo deside òganize eleksyon si y ap genyen. Se sa reyalite an ye. E sa k fè jodi an, Kanada pran nan petren paske Lèzetazini. M pa konn pou ki rezon l ap rale kò l dèyè e l ap mete presyon sou Kanada. Ou wè sa l fè depi yè la gen enfòmasyon k ap di Kanada deside. Kanada poko deside. M pa konn si l ap deside kounye a. Men l poko deside. Pa gen anyen definitif. Dayè fèk gen yon delegasyon ki soti ann Ayiti, yon delegasyon devalyasyon. Yo t al gade kòman sitiyasyon an ye, yo rankontre avèk otorite ann Ayiti, etsetera, pale avèk plizyè moun. 2 dirijan politik, m kwè yo te menm chita avèk Youri Latortue tou ega yo te chita misye, yo chita avèk plizyè moun nan peyi an. Donk yo retounen gon rapò yo pral pwodui. Donk se aprè rapò la, aprè etid, yo pral gade eske gen posibilite pou ke Kanada ta pran tèt misyon an. Men jiska prezan poko vrèman gen anyen ki defini. Petèt nan lè m ap pale la. Men byen avan m vin la pat janm vrèman gen anyen de defini. Ok. Mentnan, sa vle di ke pou yo ka montre ke lapolis nou pa kapab, ou konprann, FADH pa kapab, sa vle di ke fò blan vini. Pa gen pwoblèm. Kounye a, m pa konn sa k tonbe, si se yon pike devan, m wè gen yon tweet, e rezo Latibonit m wè k te lage bay sa a wi. Enben, li site Marc Antoine Désir. Tande byen wi peyi a pou m montre w ke e nan grimas nan betiz nèg ap pase e nan salami yo ap pase n nan peyi a wi Twit la fèt a 2 zè 59 m jis pa konprann epi m pa konn si e twonpe mouche yo twonpe m wè yon lòt twit ki pataje ankò. Yo sèlman ap tann konpayi petwolye yo kòmanse distribiye gaz la nan ponp yo. Ponp ki afilye ak yo. Avan ke manb asosyasyon an ki chaje pou kamyon nan Varreux yo deklare. Se sa ke pòt pawòl Anapross la Marc Antoine Nézy deklare ke va reouvri yap tann ponp ki afilye yo oubyen konpayi ki afilye yo pou yo tanmen bay gaz nan ponp yo. Pa gen pwoblèm. Eben ann gade sak pase. M pral moutre w kòman peyi a difisil. mon lot tweet men anapros di ke porte-parole en apostolie. Excusez-le auprès des médias pour avoir informé le public sur le déblocage de Vareux en se basant sur les différents messages publiés sur les réseaux sociaux. Des individus armés occupent encore le terminal de Vareux. Merci. Ah, bye vague, Kisa pou n kwè la? Ant bloke, debloke, sa sa pou n kwè? Anapwòs, pale ak peyi a, Mak Antwàn Nezi, pale avè nou, sa pou n kwè la a? Va redebloke oubyen l bloke toujou? E m tande nou di l debloke, yon ti tan aprè n di l bloke, avan n di l debloke, bloke, finalman m pa konn kote n kanpe. Pa gen pwoblèm. Nou fè sa n vle, peyi nou se pou nou. Hein TT ou kwè gen gaz vre m pa konnen m pa konnen paske genlè gon ti gang mouye anba anba m pa konnen Haiti kote w prale genlè mouye misye tande byen wi sa vle di ke son peyi yo pran nou kòmsi pou yon ti jwèt a pil nèg fè nou sa yo vle yo di n sa nou vle sa yo vle paske pa gen otorite k ka deside ou konprann kontwòl peyi a. Se nèg ak lajan nèg ak zam ki jere sa Tadi zafè nèg ki nan pouvwa kap pran pòz gwo kòlèt manti bobin Nèg ak zam nèg ki gen lajan t jere ayiti Yo touye moun lè yo vle Yo fè sa yo vle Yo bloke lè yo vle yo debloke lè yo vle Alò w panse ke si yon seri de gwo nèg nan sektè prive pat dakò Varreux bloke ou panse l tap bloke? Ah wè ah wè eh nèg yo t gen kontwòl peyi a bon ok si nèg yo gon seri de nèg nan sektè prive ki gen gwo lajan nan men yo e ki pa fin lajan pwòp ou panse si yo te vle debloke vare depi demen yo tap deblokel paske se pa gen ankenn mouvman pèp G 9 tap fè se lajan yo bezwen m di n sa deja sinon yo pa tap pran 10 milyon goud yo te voye ba yo a. Sa di ke de twa nèg nan sektè prive la te ka deside kòm yo pa Si yo te omwen gen pitye pou peyi a, pou pèp la. Sa di yo di a bon pa gen leta, zafè leta. E m di w yon egzanp wi. Paske e yo t kontwole leta, se yo t gen kontwole tout bagay, leta pa gen kontwòl yo. Yo te ka met tèt ansanm yo deside bloke Varus si yo te vle wi. Men yo pap fè l. Fò yo fè leta a mache tou. pou yo ka montre leta se nou menm ki kòmande kounye a ou gen dwa wè la yo debloke l bloke debloke e sa bagay lan ye wi èske ou konprann ou gen dwa wè kounye a yo fè chantaj ak leta pou yo debloke l apre sa si atant yo pa konble demen ankò ou tande l rebloke yo di w se G9 ki bloke l manti yo menm ki òganize yo pou yo bloke afè yo ankò pa gen leta. On leta on leta yoyo, jwèt apil. Se yon peyi difisil tout bon wi. On leta blofè magouyè. Ou konprann? Ann al dwat nan kafou tande. Imaj nap gade la a, se yon polisye. M pral pale sou misye e nap konprann sa k peyi Dayiti a. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Paske pandan map tou lanse yon mesaj bay la popo, Gen yon nèg lapolis arete jodi a nan Kwadèboukè ke lapopo genlè pat konn kiyès misye ye. M ap di lapopo tanpri souple mete misye yon kote pou machin pa frape l. Ok? E nèg sa yo spesyalite yo se brake moun, vòlò moto. touye moun tou lè yo vle yo arete misye anndan nan bannann maten sou duval yo rele misye lari nèg lari a ou konprann e moto l ta pral ranje epi l kwaze yon patri m di w sak pase se paske lapolis manke aktif wi nan yon seri de zòn. Si lapolis prezan nan yon seri de zòn, zafè ti bandi ap mache, kidnape moun, tiye moun, vòlè bagay moun, kase kay moun, pap gen bagay konsa non. Ou konprann? Epi piske misye konnen nan zlèl li lye, alèz. Epi lè pral ranje motol kwaze a yon bakòp, men bakòp la pa konn kiyès non. Yo sispèk misye, yo pran li. Bagay la gentan rive nan bouch ODV a. Epi mande lapopo tanpri souple, mete lari yon kote pi fon pou machin pa frapel. Epi na ba w detay aprè. Ou tande lari? E donk la popo kwadèboukè mete lari yon kote pi fou machin pa frape l. Se tete t pale ak peyi an e yon ti kout men na bay pa kont ke n gen ak pèsòn. An n ale la a. Eske n sonje ke Pwoblèm pwoblèm pwoblèm sa k pase m la a menm.